Kwen Sènouk la mande lè Dimitri Vob mesye nap rive sou nou fòk nou remèt peyi a sa ke peyi a genyen yo. Nou wè menm moun sa yo se yo menm ki te manje prezidan yon pil moun ki pat vle ke prezidan mennen nou kote nou prale an jodi an pafwa tou fòk nou kapab panse tou wi de moun ki manje nou ki fè nou mal. Dè moun ki mete dlo lan zye nou, ki itilize entènasyonal la, ki itilize mikwo lan entènasyonal la, ki itilize menm dè jounalis lan entènasyonal la pou detwi ke nou menm ankò. Eske nou pa rekonèt ke Prezidan Jovenel Moïse tap travay pou nou? Nou pa rekonèt ke Prezidan Jovenel Moïse se te pou peyi a li tap travay? Nou pa rekonèt sa? Konbyen moun lamò Prezidan Jovenel Moïse mete dlo lan zye yo? Nou pa konn moun ki fè yo an? Nou pa wè moun ki te fè yo an? Yo pa la nan figi nou? Jodi an se moun sa yo ki gen la a te pale jodi an devan nou? Jodi an se moun sa yo k ap vin jwe lan mantalite nou pou vin fè nou kwè yo jodi an? Nou bliye moun ki ban nou kout kouto yo? Nou bliye moun ki mete ansanm avèk entènasyonal ki asasine prezidan? Nou bliye yo? Jodi an m ap mande nou pa bliye enmi nou yo. Pa kite enmi nou yo rive sou nou konsa. Mete, mete fanm sou nou, mete gason sou nou. Jodi a anpil nan nou menm kriye. Anpil nan nou menm gran dlo soti nan zye nou. Anpil nan nou menm pa manje akoz de lamò prezidan. Nou bliye vit. Nou bliye vit. E yo wi k la ankò k ap parèt la. E yo k la wi k ap parèt la la ankò ki pa vle chanjman peyi an. Nou bliye vit. Jodi a fòk gen moun ki kanpe anfas yo tou wi. Yo pa ka poukont yo non. Fòk gen moun k kanpe ki pou di yo non wi. Jodia fòk gen moun ki kapab di nèg yo men non nou manti mesye sa nap di a manti fòk gen moun ki fèl wi nou paka kite nèg yo pou kont yo sou yon tèren se pa yon match foutbòl li ye ke moun pap batay moun pap kanpe non fòk gen moun ki di nèg sa yo ase sèt ase non nou fèl twòp nou paka vin rantre yon kote gon bagay kap fèt pou nou vin krazel nou fèl twòp. Peyi a pa peyi manman nou sèlman, li pa peyi papa nou sèlman, y achte nou deja, se bo. Men nou fè twòp mesye, nou manje yon prezidan nou pa sese, nou pa rete, nou kontinye vle pou peyi a pa chanje, nou kontinye vle pou peyi a rete konsa lan dezòd ke li ye an, pandan ke nap fè kwè ke nap pale pou pèp, nap pale pou peyi, epoutan manti, y achte lespri nou deja, y achte nanm nou deja, fòk gen moun ki kanpe ki di yo non, e nou di yo non, non se non. Sispann fè makak devan moun nou di yo non pa bliye m di nou l deja nou genyen de prezidan ki pran 25 an prizon gratwi gen de moun ki pran ke yo sal non yo gratwi gen de moun ke yap eseye sal non yo gratwitman yo asasine prezidan avèk nou. Yo asasine prezidan Jovenel Moïse lan lespri nou, lan panse nou. Men fòk gen moun ki di nèg yo non, bann asasen. Fòk gen moun ki di nèg yo fòk nou jwenn yon limit. Nou pa pè detrakè nou menm. Moun kap detwi moun nou pa pè pèsòn sa yo. Men fòk gen moun ki pale. Nou pa ka lese yon tèren bay nèg yo pou y ap banbile pou kont yo. Yo fè nou kwè sa yo vle. Se yo menm ki gen tout la a nan men yo. Se yo menm ki gen tout desizyon nan men yo. Nou di non! Fòk Ayiti chanje. Fòk yo kapab kanpe devan Kanada pou yo di Kanada ou pa gen dwa pran desizyon pou mwen. Yon anbasadè ou pa gen dwa pran desizyon pou mwen. Fòk nou fè l. Men si nou pa fè l, kiyès k ap fè l? Jodi an yo vle detwi tout moun k ap fè, tout moun ki vle kanpe pou fè. Fòk sa sese yon fwa. Fòk sa sese yon fwa. Fòk nou kapab kanpe pou nou jije yo. Yon prezidan asasine, manje, detwi mantalman, moralman devan nou tout. Yo pran l met nan fizikman nan figi nou. Yo pa sese non. Yo la wi. Yo vin sou lòt fòm. San pli tarde nou pral rantre direkteman de la France. Mesye Charles kòman w ye? Rapid rapid pou pdg Bob Stadion an nou antre nan parantèz ki domine aktyalite a. Ansanm sitwayen konpetan pou rechèch egalite ak dwa moun nan sosyete a, ki se yon òganizasyon k ap defann dwa moun atravè peyi Dayiti, prezante yon rapò de ansanm dega bandi yo te komèt nan Laplèn nan nan nan jounen 26 desanm ki sot pase la a. Kote ke nan jounen sa a, bandi yo boule 26 machin, yo boule 14 moto, Pami 26 machin sa yo, nou jwenn 5 otobis ki konn asire transpò skolè ki li menm tou sòti boule. Fòk nou di w gen an total 10 moun ki sòti mouri nan kad aksyon bandi yo, 3 nan yo sòti boule nan kad aksyon bandi yo te komèt. nan zòn plèn nan. Nan sans sa a, responsab Ecred yo mande avèk otorite konsène yo pou mete lajistis an branl yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive arete tout otè krim sa yo nan laplèn nan. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, si jodi a se 29, ebyen nan 3 jou ankò se pral premye janvye. Premye janvye nou konnen ki sa l senbolize pou peyi Dayiti, se endepandans peyi an ki te pran nan dat sa a. Ebyen nou raple nou nan lane 2022, Kisa k te pase Ariel Henry nan Gonayiv? Kote ke l te kouri, menm soulye l te rete nan legliz la nan Gonayiv. Tèlman ti mesye Gonayiv yo t ap chante kout bal nan tout zòn nan Gonayiv. Ebyen, nan minit n ap pale la a, gouvènman Ariel Henry an, yo gen gwo difikilte, yo pa konnen. Èske yo pral Gonayiv ou di mwens èske yo pa prale Gonayiv? Se nan sans sa a, plizyè minis ki nan gouvènman an deja bay avi defavorab yo kote ke yo di yo menm yo pa pral pran menm sa yo te pran ane pase a nan Gonayiv. Ariel Henry li menm ki di aklè kèlkeswa fason an Fòk li ale Gonayiv, ebyen se nan optik sa, nan minit nap pale la a, gon konsèy gouvènman kap òganize nan nivo palè nasyonal, nan sousi pou wè ki mwayen yo ka adopte pou yo ale nan Gonayiv. Nan sans sa, nan konsèy gouvènman sa kap fèt nan minit nap pale la a, gen 2 pwen ki a lèv di jou. Kote ke premye pwen an, yo fè konnen èske yo dwe ale Gonayiv oubyen pou ale Mupanah. Dezyèm pwen an, li di klèman ke èske y ap kapab enstale Wo Konsèy Tranzisyon an demen k ap vini la a nan nivo Palè Nasyonal. Ebyen, se de pwen sa yo k ap debat nan sosyete a yon mannyè pou wè nan ki mezi èske gouvènman kapab ale nan Gonayiv ou dimwens èske l p ap ka ale nan Gonayiv. Men sèl sa n konnen. Gonayiv la, li pa janm fasil pou kèlkeswa moun nan li rive Gonayiv. Nou raple nou sa k te pase an 2004 lòske nèg yo te di kèlkeswa fason an Jen Bètran Aristid p ap rive nan Gonayiv. Nou raple nou tou sa k pase an 2021 lè nèg yo te di klèman ke Ariel Henry p ap rive nan Gonayiv. Ebyen jodi an la a Eske 2023 Ariel Henry pral gen chans li poul rive nan Gonayiv jiska prezan il nè ke datann men sèl sa n konnen gon mesye k rele ti wil nan zòn sa ki pa manje anyen frèt e ki te deja di w li menm li pa danse kole avèk Ariel Henry. Pandan ke nou nan Gonayiv la, n ap kontinye rete nan vil Gonayiv. Si nan 3 jou se pral fèt endepandans lan, ke Gonayiv se la ke nou toujou selebre fèt endepandans lan, ebyen majistra aktyèl Gonayiv la, nou vle pale de Donald Dirogèn, fè konnen jiska minit n ap pale la a, leta santral poko debloke yon goud pou vil Gonayiv pou l kapab selebre fèt endepandans lan. Gonayiv, Jiska moman n ap pale la a, li toujou gen anpil fatra ladan l, li toujou gen anpil dlo sal ladan l. Se nan sans sa a, majistra vil Gonayiv la, Donald Dirogène, mande avèk chak grenn Ayisyen konsekan k ap viv nan Gonayiv, ki gen pèl lakay yo, ki gen rato lakay yo, ki gen bouyèt lakay yo, pou vini desann nan vil lan pou kapab vin ede lameri fè travay nan vil la yon fason pou. Fèt endepandans lan li pa pase nan fatra nan komin Gonayiv. Ebyen si nap pale de wo konsèy tranzisyon ki gen pou enstale nan jou kap vini la yo, ebyen genyen 3 moun ki fè pati wo konsèy tranzisyon an ki se Mirlande Hyppolite Maniga, Calix Fleuridor, Laurent Saint Cyr. Ebyen 3 moun sa yo, yo chita pale avèk Ariel Henry yè swa lakay Ariel Henry. Rankont sa a li fèt nan sousi pou wè kòman ke yo kapab diskite sou evantyèl enstalasyon 3 moun sa yo ki nan Ho Konsèy Tranzisyon an. E fòk nou di w, selon enfòmasyon ke n genyen, apati demen, vandredi 30 desanm nan, Ho Konsèy Tranzisyon an ta dwe enstale nan Palè Nasyonal pou vin kapab mennen bak peyi an. Pandan ke n ap raple pou ansanm dyaspora ki la a, Twa moun sa yo ke yo chwazi a, se Milad Hyppolite Maniga ke sektè politik lan li bay, Calix Fleuridor se sektè pwotestan an ki bay li, Laurent Saint-Cyr se sektè ekonomik lan ki bay li. Sa vle di twa moun sa yo se twa sektè ki bay yo nan peyi a. Yo tou di nou klè. Dyaspora a, li pa yon sektè an Ayiti. Pandan ke kòb dyaspora a, se li menm y ap tann pou fè tout bagay anndan peyi Dayiti. Yo tou di nou klèman, sektè laprès la pa yon sektè nan peyi Dayiti. Yo tou di nou tou, sektè dwazimen an, yo pa rekonèt li nan peyi an, paske se 3 sektè sèlman yo konsilte pou yo kapab vini avèk 3 moun ki pou vin reprezante Leta. Sa vle di, 3 grenn sektè li reprezante 12 milyon Ayisyen k ap viv ann Ayiti, san konte lòt milyon Ayisyen k ap viv nan dyaspora a. Alò, nou menm k ap viv nan dyaspora a, kale je nou pou n wè kòman ke nou kapab rive fè echèk avèk plan makab Ariel Henry an. Minis ekonomi ak finans lan, Michel Patrick Boisvert, fè konnen responsab FMI yo deja anonse ke yo pral fè peyi Dayiti kado 100 milyon dola ameriken disi mwad janvye k ap vini la a, selon sa minis ekonomi ak finans lan, Pierre Michel Boisvert, fè konnen. Kòb sa a, li pral kapab envesti nan kèch agrikilti pou wè nan ki mezi yo kapab rive frennen ansanm de deriv k ap pase nan agrikilti peyi a, san n pa bliye kesyon grangou an k ap bay anpil pwoblèm dènye tan sa yo nan peyi Dayiti. Direktè depatmantal polis nan Latibonit lan, komisè divizyonè Jean Brice Myrtil enstale jounen jedi 29 desanm lan komisè polis Lifèt Onal kòm nouvo komisè minisipal vil Gonayiv. Enstalasyon sa fèt an prezans komisè gouvènman Gonayiv la, mèt Sera Gasius, prezidan konsèy egzekitif enterimè vil Gonayiv la, majistra Donald Dirogène. epi plizyè lòt kad nan enstitisyon an. Fòk nou di w, nan entèvansyon l, komisè divizyonè Jean Brice Mithil pwofite okazyon an pou fè avèk nouvo komisè a konnen ke travay li pral fè nan vil Gonayiv la, li pa piti, se yon travay pou l wè kòman ke li kapab retabli sekirite nan vil Gonayiv. Nan sans sa a, komisè gouvènman Gonayiv la, Mèt Seagatius, deja fè konnen li pare pou l travay de komen akò avèk nouvo komisè minisipal Gonayiv la ki se Lifèt Onal yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab rive tabli yon klima sekirite nan vil Gonayiv. E n ap fè yon ti kanpe la. Gonayiv pa premye kote nan peyi a ensekirite a klawonnen ladan l. Dayè nou konnen nan Gwo Mòn gon baz ki rele Kokorat San Ras k ap bay anpil pwoblèm. Se Gonayiv pou pase pou ale la. Gen Dekawo, gen Raboto, gen Lafòsèt, tout kote sa yo nan Gonayiv, bandi toujou ap klawonnen anndan zòn sa yo. Jodi a poukisa nan mwens ke 3 jou pou ke premye janvye rive, pou fèt endepandans peyi an fete, Yo chaje komisè polis Gonayiv lan. Eske son strateji pou Ariel Henry ale Gonayiv ou di mwen eske son strateji pou nouvo komisè polis sa al pete bal sou moun Gonayiv pou kapab fasilite koriptè Ariel Henry rive nan Gonayiv? Jouskaprezan nou pa konnen. Men sèl sa nap di avèk komisè sa ki fenk enstale la, Onal Lifèt, Pran anpil prekosyon paske Gonayiv son tè glise, lè w panse ke ou ka rive Gonayiv w al ouvè kò w jan w vle pou otan ou ka pase a la deriv. Yo ka fè w pase kòm yon komisè ki pi nul nan Gonayiv. E se pou youn nan rezon m pral mande w pou itilize. kominikasyon avèk popilasyon Gonayiv la yon fason pou ke pa gen beny de san ki fèt nan Gonayiv. Paske nan nivo Ariel Henry rive la a, se yon premye minis ki dekriye tout kote l pase jodi an, pa konprann ou ka al fè represyon sou moun Gonayiv kòm kwa ke ou pral fè Ariel Henry rive Gonayiv malgre gen moun k ap mouri, malgre gen moun k ap sòti blese. Epi direktè depatmantal polis Latibonit lan, nou vle pale de komisè Jean Brice Missile, anonse ke disi semèn k ap vini la a, ta dwe genyen 150 nouvo polisye ki pral ogmante nan depatman Latibonit lan. 150 nouvo polisye sa a, li pral ranfòse efektif ajan lòd yo nan Gonayiv. Nan sans sa a, direksyon jeneral polis la. fè pwojeksyon sou 31 nyèm pwomosyon an nan lide pou kapab konbat gang kap opere nan 6 komin nan depatman Latibonit lan. 6 komin sa yo se, Gonayiv, Lestè, Sen Michèl, Ti Rivyè, Gwo Mòn ak Lyankou. Sa vle di ke tou lè 6 komin sa yo nan Gonayiv se bandi kap fè la lwa nan komin sa yo. Nan sans sa, polisye sa yo pral deplwaye nan komisarya ki sou wout nasyonal nimewo 1 an avèk kèk. Lòt pozisyon estratejik gang yo konn abitye opere. Deplwaman sa a gen posibilite pou fèt nan ane 2023 a. Li rantre nan kad prevansyon kont aksidan sou wout nasyonal nimewo 1 ak wout nasyonal nimewo 5 lan, patikilyèman pou ansanm de polisye sa yo kapab al batay kont kidnapin, kont ensekirite ki pa sispann blayi kò yo nan depatman Latibonit lan. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a gen premye minis Jamayik la nou vle pale de Andrew Holmes ki fè konnen ke li re entegre volonte l pou l kapab kontinye avèk eta dijans lan nan peyi Jamayik. Premye minis Jamayik la fè konnen. Depi mwad septanm, gang pa sispann opere nan Jamayik. Se plizyè santèn moun ki deja pèdi lavi yo nan Jamayik. Se nan sans sa a, diran fèt fen dane yo, li oblije kenbe eta dijans sekirite a nan Gonayiv, yon fa, nan Jamayik, yon fason pou wè nan ki mezi yo kapab frennen ansanm aksyon malonèt k ap pase nan peyi Jamayik. Pandan ke nan Jamayik nap fon kout pye nan peyi Filipin kote ke gen yon glisman teren ki pase nan peyi Filipin jodi jedi 29 desanm 2022 a sa ki lakoz an total 33 moun sòti mouri nan glisman teren sa epi 20 lèzòt sanse pòte disparu nan glisman teren sa. ki pase nan peyi Filipin, sa ki lakoz ke otorite yo nan peyi Filipin nan minit nap pale la deja ap pran tout mezi nesesè pou evite plis dega koze nan peyi Filipin. Nap retounen fwa sa a nan kapital ayisyèn nan kote minis ekonomi ak finans lan, Patrick Boisvert fè konnen nan bidjè 2022, 2023 a ki fè konnen ke gen 267 milya de goud ki disponib pou nouvo bidjè sa a, ebyen nan 267 milya de goud sa a, gen 4 milya de goud ki sèlman disponib la pou òganize eleksyon nan ane 2023 a. Sa vle di ke gouvènman an li pran mezi 2023 a. Pou ke son ane elektoral nan tout peyi Dayiti. Lapolis Nasyonal Dayiti nan kad operasyon yap mennen atravè rejyon metwopolitèn nan rive arete Dodye Jean Larieux 43 lane. Yo arete endividi sa a paske l te an posesyon yon zam 9 milimèt ilegal nan men l epi l te gen nan valiz li tou yon manchèt. Nan sans sa, otorite polisyè yo fè konnen y ap kontinye ak seri operasyon sa yo yon manyè pou wè nan ki mezi yo kapab rive kontinye tabli yon klima sekirite nan peyi Dayiti. Komisè gouvènman Tigwav la, Pierre Paul Elioth, nan minit n ap pale la, fè konnen lajistis nan Tigwav ap chache kou chen fou Jerry Anderson Leconte. Jerry Anderson Leconte se yon endividu nan komin Tigwav ki gen nan men l plizyè zam ilegal ki konn abitye tiye moun nan Tigwav e Jerry Leconte sa li apèn sot touye yon jounalis nan Tigwav. Se nan sans sa komisè gouvènman Tigwav la Pierre Paul Elioth mande avèk lòt komisè gouvènman nan 18 jiridiksyon peyi a pou ede l bare